Entènèt la kraze pa lanpil la fenk koumanse jodi a la chèf gang vitelòm lage anpil senatè ak nèg nan politik la nan kouri li mete lis la deyò yo fini pa konnen kiyès moun ki nan gang kiyès kap finansye gang yo e kiyès kap bay bandi zam anndan peyi a bonjou bonswa tout moun konte ansanm avè n jodi a ankò se 31 janvye 2023 se moman pou m pote dènye enfòmasyon an pou nou Rete la poko deplase, Guerrier Henry a lantèn, boul la pete, zen pete, antre Senatus ak Guerrier Henry, se tout kaka chat yo ki pran lari, Vitelòm a lantèn, e l bay, kiyès ki pot zam ba li, kiyès li konn al nan reyinyon ansanm avè l, e kiyès tou ki patisipe nan asasina Jovenel. Jodi a la, sou antèn Radyo Mega, se gwo diskisyon ki genyen antre Senatus ak Guerrier Henry, Sa w tande a, youn ap met koze lòt deyò e pawòl la finalman pran lari, se senatè a, chèf gang lan, avili ak anpil lòt nèg nan politik la e se yo menm tou anba anba k ap finanse gang yo jodi a Vitelòm pete boul la Si w poko fè sa, sonje abòne ansanm avè n Rete la, medam mesye sou chanèl pa w la Guerrier Henry Alantèn Boukante Lapawòl Tout detay yo se pou koulye la nan videyo sa a Se rèl kay makorèl zokiki nan pwoblèm pou kote nap pale a. Yè si m pa rele anmreyy la a nèg yo tap kraze tout zòn ni bèlvil ni bèlvi yo tap kraze tout jodi a la a ou pat gen nèg fesa yo ki moute piwon nèg yo a inifòm lapolis sou yo machin lapolis yap vire tout anndan piwon vire tout anndan tomasen 32. Nèg yo se, m gen presyon nèg yo, m pa konnen, gon moun ki fè relè pou yo. Gon moun ki fè relè pou yo. Mesye, m pa gen tanperaman pou m pè pèsòn moun. Men, m ap di nou ke, M ap suiv nou avèk anpil atansyon e m ap suiv chak moun ki gen anndan pouvwa. Ann tande yon deklarasyon e le fame Vitelòm fè ki pa angaje pèsòn moun ki pa angaje radyo a, ki pa angaje mwen menm men ki angaje Vitelòm. Ann ale. Si nal nan dcpj m tande yo arete yon pakèt nèg yo di se nèg mwen. E poutan si nou tap arete nèg mwen, nou tap arete Moïse Jean Charles, nou tap arete André Michel, nou tap arete Schiller Louidor. Eskem tande? Nou tap arete bon Senatus menm anfen. Se premye moun pou nou ta pran. Se nèg sa yo pou nou ta arete pou mwen. Menm di nou sa nou byen konte mal kalkile e. Vwala. Eske se mwen k fè deklarasyon sa oubyen se. Kiyès ki site non Senatus la? Kiyès ki te site non Senatus pou l di lè Senatus bezwen rankontre avè l se nan salon lakay li l rankontre a Senatus? Se pa Guerrier Henry k fè deklarasyon an. Se Vitelhomme Innocent ke m poko janm rankontre yon fwa nan vi m, ki lè l chita nan salon Jean Renel Senatus, se li k konn sa l diskite avèk Jean Renel Senatus. Se Vitelòm tou avèk Jean Renel Senatus ki ka eksplike ki jan de relasyon ke yo genyen jiskaske Vitelòm ka di ke, ka site moun pa li yo, si yo ta pa rete moun pou li, ekip pa l, moun pa l, men kiyès li di, se pa mwen. Maten an, nevè dis, m resevwa yon kout fil de Jean Renel Senatus ki di m li pral frape m e kòm li menm li gen yon jan l fè l, epi l di m kòm abityèlman chak fwa li pral frape m, se ki è fo, li toujou Fò l rele m nan telefòn. Jean Renel Senatus, ou granmoun. Si w ap frape m, ou pa bezwen rele m nan telefòn pou di w ap frape m. Bon, li te enpòtan pou m te konnen èske misye t ap anrejistre konvèsasyon an. Misye di efektivman l anrejistre l. M konnen l t ap anrejistre l. Paske jan misye vini an, li vini kòmkwa pou lapè. Li rele m, eksetera, m di Senatus kouman w ye? N ap batay. Li di m, Bon, jantiman, hein, bon, m rele w la e kòm m konnen chak fwa m pral frape w, m oblije, ou pral frape m, ou pral frape yon nèg ou pa bezwen rele l. Epi, m ap di misye, men, ou abitye anrejistre m, ou pa oblije fè sa, ou pa gen dwa fè sa pou anrejistre yon moun. Epi, kòm misye ap pale, paske m te fokis sou sa, paske m sonje yon lè misye rele m epi l anrejistre epi l lage l sou rezo. Mwen di misye, si w bezwen pale avè m, w ap pale avè m nan boukante lapawòl, piske m sonje m te lanse envitasyon an, epi m fèmen telefòn nan sou misye. M fèmen e m fin pale. Epi apre, misye lage yon, misye voye yon nòt vokal pou mwen. Nan nòt vokal misye voye ban mwen an, misye di m, mèt lage l. Misye di m mèt lage l. E m pral lage l. Paske nan nòt vokal la misye di m ou mèt lage l menm. M pral lage l pou nou tande. E pi apre m a fè de kòmantè sou li. Paske m gen presyon fò m rann peyi a anpil sèvis. e ban mwen aranje kò m pou m ka pou n ka tande nòt vokal la. Tande sa misye voye di m maten an, epi apre n a fè kòmantè sou li. Ann ale. Ou mèt ale. Kounye a m pral lage twit mwen nan mounda w pou m di ke m gen prèv, mwen gen temwayaj ke w se yon chèf de gang. E nan radio pam ou vin pran jounalis pou voye al pote bay chef de gang ou ki nan gang ou parey ou a ki nan asosyasyon de malfeteur ou la. Ti visye ti volè. Bon si w ta kontre avek mwen l tap mye paske nan kontre avek mwen m te ka fout on bon kout pwen nan figi w kom volè kom asasen ke te dwe nan prizon deja. On peyi pa ka nan eta li a ou nan gang epi ou gen mikro nan bouch ou. Se anormal. M voye son an menm pou ka difize l. E sa w t ap di avèk mwen m anrejistre l paske w pa pale ak gang si w pa anrejistre. M ap pale avèk ou menm kòm chèf de gang Guerrier Henri pou m pa ta anrejistre w? M mande w moun fou m ye? Pa gen anyen menm mande w t ap mande padon lè w te fè Jean Moïse Fortuné rele a m gen an sou son. M gen son kote w ap mande a jounalis mwen an tou pou w al mennen l bay chèf de gang ou an wi. Panse ke m renmen manman m anpil li sot fete 85 lane e m te ansanm avèk manman m danse fete manje ansanm pou 85 kièm anivèsè l si m pa t nan kesyon jounalis nan kesyon mikwo pale nan mikwo Misye pa tap janm oze di yon bagay konsa pou lap fouye non manman m. Pou lap di li pa nonm manman m. M vrèman regrèt ke sa rive la a. E kòm manman m ap tande emisyon an e. Manman m se yon moun ki ekstrememan onèt. Si yon moun ka rive a 85 an, se paske li gen tout yon pui de benediksyon otou de li. Mèt si m pou frape m. E pi, pandan jounen an, m konstate gen yon bann moun k ap rele m. Bon si misye ensiste map site non moun yo paske moun yo se de moun ki piblik yo ye. Moun yo ap rele m pou yo di m sa m gen a misye sa vle di ke misye pote plent misye pote plent li pale a de moun. Efektivman lè misye fini epi menm kote a m wè misye kòmanse lage twit. Bon je ne peux pas oser dire ke Jean Renel Senatus son chef gang nil nan gang m paka di sa m paka di sa pase m pa gen prèv pou sa men mesye si ou gon radio ou relel jan w relel la emansipasyon m pa konnen Ou gen yon stasyon de radyo ki pwobableman gen moun k ap travay ladan l. Men mesye, nou gen tout prèv sa yo ke m nan gang. M dèyè moto, m nan machin pèsonèl mwen, mwen jnn nan otèl, m tout kote nan lari Pòtoprens. Epi mesye, enben nou renmen m, nou pa janm fè yon jan pou n pote plent oubyen fè yo ap mare m. Mesye, e pa posib. Men twit misye mete nan lari. Epi dayè misye manke entelijan. E pa yon stasyon de radyo pou mete anfas mwen nan kesyon sa. E granmoun ou ye. E angaje tèt ou. Sa map fè la son bagay ki grav. Dayè m pat menm sipoze fè sa men gen de zanmi kap dim sak pase la. Misye di ke Emansipasyon FM gen bon jan prèv avèk temwen. Mesye! Ou eseye pale, ou di ke rnddh konnen, pnh konnen, komisè gouvènman konnen, anyen pa fèt, Guerrier Henri pa okipe pitit li, gen jijman pou arete l yo tou. Bon, sou kesyon bagay ou te avoka e bagay sa yo, bon sa m pa bezwen pale de kesyon sa, e ou pèdi dosye a, ok, ou pèdi, e mèt dosye a mete w deyò. e trè lèd nou pa bezwen pale de sa ou konprann sa nou pa bezwen tounen sou li epi gon lòt twit ou mete si e sa ou rele frape a li pa frape vre paske ou pa gen mwen m panse ke lè misye di l frape an li pral vin avèk de bagay mwen onètman m panse dcpj ap rele m lè misye di l gen prèv temwen a lapui mwen menm ou pa konnen kòm si ou konnen yon sitiyasyon ou konnen tèt ou epi nèg la ap eseye monte pou l di epi w di men gen gen èske l gon bagay vre gen lè gon bagay mwen te fè m bliye. Guerrier Henri est un ange. Deuxième tweet. Guerrier Henri est évité au parquet de Port-au-Prince, selon une source digne de foi. Son dossier pourrait être transmis au cabinet d'instruction pour recel, complicité, relation d'affaires privilégiées avec des gangs armés. Ou pa bezwen fè sa. Dèp nan tweet anvan an, ou konfime ou gen prèv. Ou pa bezwen met kondisyonèl. Poukisa ou pa tou pot fè medya ap monte yon dosye, prezante yon dosye nan li. Mezanmi dezole, j'aurais pas dû, m pa t sipoze pran tan nou an pou m ap pale de sa. Men m te bezwen fè sa. Epi pou 2 moun ke misye rele, li rele 2 patron de medya, li rele 2 patron de medya, e li rele yon moun ke m ki son pa on zanmi komen, epi misye rele on jounalis de gran kalib ki rele m pandan jounen an, k ap di m monchè eksetera. Mesye nou pa gen tan pou sa, an n avanse, peyi a gen anpil pwoblèm, gen anpil lòt bagay pou n jere, men monchè w pa bezwen di w ap frape m, mete foto, epi dayè, ou wè m fè anpil efò. Gen yon nivo m te ye nan yon mizè, mwen goumen anpil pou m soti. M pa bezwen retounen a foto mizè sa a. Sitiyasyon te difisil anpil pou mwen se nati se epòk sa a lè w met ti foto sa a. Met yon bon foto, hein. Si m goumen m reyisi. Ok, se mwen se vre, se mwen. Men, gen yon efò m fè. Ou konnen mwen m pa gen pwoblèm avèk pase m. Men kanmenm gen yon ti efò ke m fè. Ok, m achte ti krèm kounye a. Baay, bèl ti chemiz, m plis ou mwen, men jan w met foto sa la, gwo efò m fè, ok, gwo ti efò m fè, mete bèl ti foto yo, w ap mete sa, dakò, dakò, dakò Senatus, antouka pa gen pwoblèm, men, e pa mwen ki site non w, se Vitelòm Inosan ki site non w, e. Pa gen ri Bosco sou mwen, je suis pas responsable. E dayè m pa ka di ke w se chèf gang, m pa ka di w nan gang. Men kòm mwen konnen blan ap chache Vitelòm, yo met yon milyon dola dèyè Vitelòm, e ke sa ka enterese yo ke yo poze de moun ki se zanmi pwòch Vitelòm kestyon, oubyen sible yo, men se pa mwen. Dakò kenbe la bon kouraj senati e nenpòt lè ou vle eksplike peyi a ki relasyon w gen a misye poukisa misye ap site non w boukante la pawòl ouvè nap tann ou e peyi an ta byen konnen e kouman sa ye mèsi anpil tout moun nou pap rete sou sa epi nap avanse paske nou gen anpil lòt bagay poun pale ok dosye sa mwen fèmen l ok m pap tounen sou li ankò. A byento zanmi Vitelòm ok relasyon de zanmi ou pa twò antre nan sa bon kounye a mwen te di ke m pral fè yon ti pale sou gouvèneman pouvwa Ariel la ke m twouve ki ekstrememan enpòtan pou ke mwen pale de li. Paske mwen santi kelke pa pouvwa ap yon ti jan menase m. Lè m di menase m, sa vle di nèg yo kwè ke m son menas pou yo. Kite m di pouvwa, Guerrier Henry pa yon menas pou. Guerrier Henry menm jan ak tout sitwayen kwè ke Ariel Henry pa t al nan eleksyon. Jovenel Moise, m pral bay dat, lè sa a m ap soti an Repiblik Dominikèn, mwen sonje li te vandredi si memwa m pa fè m defo, vandredi 2 jiyè, m ap soti an Repiblik Dominikèn pou m antre Pòtoprens, m kwè l te 3, e sa 3 jiyè. Pandan m sou wout, mwen resevwa yon kout fil, prezidan an te rele m e te gen 3 lòt moun ki te sou lin nan. Prezidan an prezante pou nou 3 non e l di n mesye sa n panse de 3 moun sa yo ki te ka vini kòm premye minis. Dera Simon Dieuseul, Johannas Gué, Ariel Henry. Mwen m te di prezidan an je ne connais pas Ariel Henry, Simon Dera trè politik, m pa kwè l ap ba w rezilta ke w vle a, sitou te genyen 2 kontansye deja ansanm avèk ou e Joanas Gay se yon nèg ki trè politik, epi mwen m te panse ke Joanas te ka mye bay plis rezilta, se sa m te panse. E se sa preske tout moun ki te sou kòl konferans lan te di tou. Pi apre nou pral tande ke se Ariel ke misye chwazi kòm premye minis. Prezidan an pral mouri, Ariel te pè, L al nan mawon, e m sonje lè nou rankontre avèk Ariel se sa l te eksplike, sitiyasyon te difisil, li pa t konn kote l te ye, li pa t konn bagay yo, yo te oblije mete l a kouvè. Claude Joseph vin ap eseye asire enterima a, men Claude Joseph pral rive nan yon moman, blan di misye ba Ariel pouvwa. Blan di Claude Joseph ba Ariel pouvwa. E Claude remèt Ariel pouvwa. Depi lò, Ariel premye minis ak tout avantaj ki lye avèk fonksyon an. Men, Ariel se yon medsen. Se vre gen de moun ki di ke wi, misye te toujou nan estrikti politik, dayè, il a ete a de repriz ministre. Sa vle di se yon nèg ki plizoumwen konn leta. M pa kwè sa vre. Depi lè misye monte kòm premye minis e peyi ap choute, l ap desann. Te gwo tantativ ki te fèt pou ke yo jere 2 jounalis, jere 2 medya. Mwen sonje m moute nan radyo, m denonse sa. E m te menm di 2 jounalis, nenpòt nèg ki fè dil avèk Ariel Henry, mwen menm m ap di l. E Depi lò m pran de pozisyon pou ke nou eseye gade chak aksyon gouvènman sa a ta poze, paske yo pa gen anyen ke yo fè kòm aksyon ke anrichi tèt yo. E dayè si w gade tout moun nèt nan pouvwa Ariel la, se de moun ki byen. ekonomikman, yo an, paske pa gen anyen kòm aksyon, pa gen anyen kòm pwojè, nan anviwònman, zewo, edikasyon, zewo, agrikilti menm pa egziste ditou, travo piblik menm bagay la, enben jodi a ou mande lajan kontribiyab yo ap bay, ke DGI, ke ladwàn ap rantre, kot lajan sa yo ale? Mesye yo deside pou yo anrichi tèt yo. E gen yon bagay enteresan ke nèg yo fè notamman Ariel Henry et son équipe. Jovenel Moïse ki te pèmèt ke Ariel rive la a, ils s'en foutent de justice pou Jovenel Moïse, ça ne veut rien dire pou yo. Tankou de moun te ka di ki te goumen pou Ariel oubyen ki te menm ap eseye fè de pwopozisyon pou Ariel, yo pale de ingratitude. Mwen menm afè engratitid sa se ekip a ekip kap pale jodi a kisa nèg yo reyalize menm kesyon sekirite a ou pa wap chache konnen kisa nèg yo regle pou sekirite a ou pa janm ka rive jwenn de eksplikasyon yon nan bagay ki pi grav se lè enfòmasyon ta fè kwè ke nèg yo ale pou kesyon sekirite yo kòmande de blende. Men ou pa poze tèt ou yon kesyon, kote blende sa yo yo di ke yo kòmande a? Nan dosye blende a, m pa t janm panse ke boukante lapawòl te ka deranje pouvwa a konsa. Pouvwa a santi l deranje, Guerrier Henri chak swa ap monte yon kesyon de blende. Mwa menm ki kwayè ke jetè le sèl. a reflechir e menm konsyantize sou pèt sa, son pèt pwobab, de 12 milyon dola pou kesyon blende yo, enben gon gen de lòt moun tou k ap reflechi sou li. Anvan m ale nan 3 dènye Ak ke gouvènman an poze ki fè ke jodi an nou kwè fòk mesye sa yo reflechi yon lòt jan. An n tande Achley Laraque ki li menm tou gen de preyokipasyon sou koze blennde a. Konpatriyòt, dwa mwen bay tèt mwen pou m jije, kritike, vilipande dirijan yo pa depaman ak obligasyon mwen genyen, pou m chèche bon enfòmasyon. Paske m pa kalite moun k ap chèche fè sipèsta sou do lòt moun. Mwen dakò mwen ka twonpe m, oswa m ka mal konprann sa m kwè m te wè a. Nan ka sa a, mwen pare pou m fè ekskiz epi pote rektifikasyon ak menm rapidite m ta bay nouvèl la. Men, sou kesyon lapolis la. Mwen tèlman pa ka konprann sa k pase a pandan dènye jou yo ke mwen oblije al fouye. Mwen foure je m gade byen fon pou m pote eksplikasyon sa a pou nou. Pou n ka ajoute sou slogan Kot kòb Petwo Karibe a? Slogan Kiyès ki vòlè kòb blende yo? Mwen espante double ak sezisman lè mwen wè ak je m sa peyi Kanada voye ban nou. Sou 18 blende ki gen plis ke 12 mwa depi nou kòmande yo, nou resevwa 5 ladan yo sèlman. Sou 5 sa nou resevwa yo, youn pa gen menm motè ak lòt. Kidonk, pyès youn pa ka sèvi pou lòt. Pi rèd ankò, motè yo fèt pou pran dyezèl Euro 6. Dyezèl sa a. Menm Sendomeng pa gen kalite sa a lakay li. Sa vle di, lè nou mete dyezèl Ayiti a nan motè yo, menm Petyonvil se ak difikilte yo rive. Yo chofe, enjektè yo kraze, se remòkè ki pou rale yo. Men nou poko tande non. Gen youn nan blende yo ki gen volan li adwat. Gen lòt blende ki gen yon sèl pòt, yon pòt dèyè. Kidonk, lè polisye yo nan blende sa a, se yon sèl kote yo ka soti. Pandantan sa a, Ikrèn ap resevwa bon blende nan men Kanada ak tout founiti klasik yo andedan yo. Menm lè se nou ki kòmande yo anvan. Nan ka sa a, se oubyen gouvènman Kanada konplis ak malfetè nan gouvènman ayisyen an, Oubyen kèk zotobre nan gouvènman ayisyen an manje kòb la epi ap degaje l voye malpwòpte lòt peyi pa vle pou nou. Tout jan, jodi a tout sitwayen ak tout sitwayèn gen obligasyon jwenn kiyès ki manje kòb nou mal Paske nèg sa a, nèg ki manje kòb blende yo, oubyen gwoup moun ki manje kòb blende yo, yo responsab lanmò tout polisye yo, menm jan ak asasen ki tire sou yo a. Kòk kòb blende yo. Ashley Laraque. Mèsi Ashley Laraque. Mwen k te panse m se sèl moun. ki te ap reflechi sou kesyon sa a. Jodi an sa k fè peyi a rive la, se paske gon pwoblèm dangajman. Se paske gon pwoblèm dangajman. Sitwayen yo pa vle angaje yo. Yè, mwen anonse ke m ap pran poz nan emisyon. Pou volim apèl ke m resevwa de moun ki di m non pa gen poz. Men m di moun yo men emisyon pa itil moun yo di m se ou menm ki panse sa. Moun yo di Guerrier Henry gen de bagay ke w gentan alète. Men e si w pat la? Gon oditè jodi a ki di, monchè, m ap klè avè w. Gen de bagay mwen reyalize nan vi m, se ou menm ki fè m reyalize yo. Gen ki di gen de disiplin ke m ap eseye tabli nan vi m se gras avèk ou. Aprè tout temwanyaj sa yo, Mwen reprann slogan Boukante Lapawòl la, Boukante Lapawòl, Guerrier Henri, pi wouye, pi koupe e jajout, pi file. Kanpe emisyon vle di ke kiyès ki pral denonse 2 nèg k ap vòlè materyo ke k ap pwodui pou kapab rive fè de wout anndan peyi a. M konprann sa. Men mwen m ap chache plis e sa m ap chache a se nan men nou chak ke l ye. Se langajman sitwayen. Se li m ap chache nan men nou. Se rive gen kapasite. Pou ke nou parèt bokou pli lisid, nou parèt bokou pi klè, pou n genyen le don de disèneman, pou n kapab konnen kisa ki byen, kisa ki mal, e rive deniche blofè yo. Paske nou pran ase de blòf deja. mwen te di l nan debi ane a, ben, ann di pito, nan finisman ane 2022 a, mwen te di l m ap reprann, ak gouvènman Ariel Henry an, ou pa kapab regle anyen. Peyi a pa pral okenn kote, n ap antre pi fon nan twou. Je jamè imajine, m pa t janm ka rive konprann, e Stanley Lucas m ba w rezon. Se yon pouvwa ki ekstrememan sinik. Ban m reprann pou ou ankò. On parle de Duvalier. On parle de dotre rejim ke peyi a konnen. Men, de ti analiz m ap fè, mwen poko janm konsyan J'enlève le mot conscient. M poko janm konstate e konprann ki jan on pouvwa oubyen on gwoup moun ki monte pou on pouvwa k pa menm pou yo osi sinik, kit se ansyen senatè, kit se ansyen majistra, kit se ansyen minis, kit se ansyen de konseye ki te la deja, kit se de ansyen parlemantè, mesye, m poko janm wè kòmsi moun yo ale vit konsa ekonomikman. E dayè, zye nou tèlman bare, paske nou tèlman ap jere kesyon gang, èske m pa konn si w konprann, gen yon lòt estrateji yo mete sou plas tou. Yo fè de moun ap fè de emisyon kote tout moun fokis sou kesyon gang, epi yo menm y ap jere afè yo. M vin dekouvri sa trè ta. Tout moun fokis sou afè gang, yo preokipe w nan afè gang, ou met tret la atè tout nan gang. Epi, antretan, DGI ap ranmase lajan, dwann ap ranmase lajan, pou fè kisa? Absoliman ryen. Epi yo menm y ap jere tèt yo antretan. E se sa yo fè. Louko Desir, ou wè pa egzanp, primati ap kase, ap frape misye konsa. S on ti ankèt Louko te mennen wi. Lal dekouvri gon lajan ke nèg yo pran sou yon ribrik lap yon ribrik près anndan primati epi kounya louko pale de bagay la depi lè a nèg yo di non misye son nèg ki entèresan fòn veyel sa vle di mwen vin konprann nèg yo si jovenel moïse te gon bann stasyon de radyo ki tap kraze Jovenel Moïse, gen nèg ki di fò ta ba misye kalòt. Epòk Jovenel, medya te, gen de medya ki te tèlman konn manje Jovenel Moïse, di tout kalite bagay. Pi jisteman, Jovenel te pat konprann sa yo rele pouvwa. Mesye sa yo menm, bon, nèg yo estime ke gen bagay mwen di ki deranje yo. Epi map chache bagay nèg yo di ke ki deranje lòd piblik la m pa wèl. An se mwen ki deranje lòd piblik mesye? Nou serye? Hein? M pa konn ki fòmil pou yo retire yon pouvwa. M pa konn sa. Men nèg yo tèlman gen de stratèj otou de yo, se Jovenel ki te egare. Jovenel te egare, li pat konprann anyen. Epi je menm apri, je menm apri. Bon, m pa bezwen di je apri. Nou sonje dènyèman la, e mwen ki te bay enfòmasyon an, 10 milyon de goud ki tal jwenn je 9. Sa vle di, si nèg la bay je 9 10 milyon goud, sa vle di, gon kou lwa, y a une certaine habitude de gestion des gangs. Se, e se la map chache a. Eske se yon habitude jere gang yo? e se son abitid yo konekte avèk gang yo e nèg yo gon avantaj. Tout gang yo nèt pa pèsòn entèpoze a mon avi genlè gon relasyon. Chak gang yo ta sanble gon relasyon, je mi ta sanble pase ke e la e ou konnen metye a otorize n itilize kondisyonèl pou nèg pa vin pase pandan mwen map fè sa m oblije prudan tou avèk nèg yo. Paske yo tou konnen ke nèg sa a, paske le pwoblèm se kwa? Guerrier Henri se pa nenpòt kèl jounalist. Non sèlman il sè se kil fè kòm pwofesyon, men kèlke pa il è kredib lè l di yon bagay l ap difisil pou moun demanti l paske l se verite. Dou nèg yo pè. Mesye, ban m di nou yon ti bagay. M pa konn kijan yo jete yon pouvwa. J'ai jamais expérimenté ça. Men lese mwa vou dir kèlke choz, vou n foute ryen. E si se pa t mikwo m te gen se politik m t ap fè, m sèten ke m t ap jwenn yon fòmil pou m debarase peyi a de nou. Nou mechan. Nou nil. Nou pa itil a peyi a. Se son de konsta. Dim sa pouvwa sa itil sa moun sa yo itil nou dim dimwen sa yo itil ou apaw de ti group sa kote ou de yo kap souse e nèg yo souse byen nèg yo manje byen nèg yo konfòtab e sonje m te toujou di nou sa gen de nèg ki te gen pwoblèm avèk Jovenel Moïse se paske l te bezwen manje Jovenel pat bal manje e Jovenel vin konprann sa trè ta.